Si bagay sa rive Ayiti, genyen 4 milyon moun ki gen pou pèdi lavi yo. Wi, 4 milyon moun gen pou tonbe tankou poul. Se pa maladi k pral touye yo. Pito, se anba bal bandi. Deklarasyon sa se pa mwen ki fè l. Se pa mwen kòmsi k ap envante l. Se pito chèf baz 400 mawozo a ki se Lanmò San Jou ki deklare, ki fè konnen ke si pa malè yo ta kòmsi egzekite yo yon nan prizon an, ebyen l ap pran lari a, li pral fè masak sou pèp la. Lanmò Sejou deklare gen yon otorite ki rele l ki fè l konnen ke anndan prizon an yo gen pou yo touye Yonyon. Donk yo gentan anonse l sa, se sa k fè nou kapab tande ti rimè ki genyen fè konnen ke Yonyon mouri, Yonyon pran bal, Yonyon lopital bagay sa yo. Ebyen Lanmò Sejou fè konnen ke se yon konplo y ap kòmsi mare la pou yo touye Yonyon anndan prizon an. Nou konnen Yonyon li menm se li ki te premye chèf baz la, kounye a li nan prizon, se Lanmò Sejou k ap jere baz la kounye a. Ebyen, rezon ki fè ke yo vle touye yo nan prizon an, daprè Kamsi sa ki di nan vokal la ke nou pral fè tande talè konsa, se paske yo paka Kamsi fè yo yon anyen, kidonk se yo yon Kamsi kap jere baz la, kap kòdone pandan li nan prizon an, li gen telefòn nan men l, otomatikman lapolis gen Kamsi e operasyon ke yo pral fè, yo pral Kamsi chase se bandi yo, ebyen yo yon gentan konnen, yo yon gentan alète gang li yo, kidonk tout gang yo gentan mete yo sou prepa. ebyen yo vle pou yo elimine yonyon, ebyen lanmò sonje li menm li pa gade bagay sa piti li pran lapawòl li deklare li fè konnen ke si pa malè yo ta kòmnse touye yonyon anndan prizon an lap pran lari lap fè masak sou pèp la lap touye plis pase 4 milyon moun se sal di sak fè mwen di nou si bagay sa rive gen 4 milyon moun ki gen pou pèdi lavi yo paske nèg sa yo se san fwa ni lwa ke yo ye lè kòmnse yo di yon bagay yap fèl Depi ke ou fè yo yon bagay kòmsi ke yo menm yo estime kòmsi ki pa fè yo byen, ki pa bon pou yo, ebyen sa yo te di an y ap fè l. Kòman depi kounye a, kòmanse fè ti pakèt ou bay zòn nan, paske bandi yo depi yo kòmsi di yon bagay y ap fè l. Donk si pa malè reyèlman vre yo ta touye yon yon nan prizon an, nou mèt deja konnen ke nèg sa yo ap pran lari, se sa yo bliye yo pa p fè, paske yo kòmanse fè l. Imajine w 2 gwoup gang ap goumen, yo fè konnen ke se pou pèp y ap batay. Kiyès k ap viktim ankò se pèp la. Gen chak gang yo pran lapawòl, 400 marozo pran lapawòl, li fè konnen ke se pou popilasyon an paske lòt nèg sa yo ap kòmsi pran lajan nan men pèp la, fè pèp la pa ka viv byen lakay yo. Lè lòt gwoup gang Chen Mechan pran lapawòl, yo di menm koze a, se paske nèg Lanmò San Jou yo ap kòmsi ransone moun yo pran lajan men moun yo, touye moun yo, fè kadejak souse sou moun yo, se sa yo di. Tou de gwoup yo di menm bagay. Pa konn nan kiyès pou kwè. Ebyen, sijè a ki sa l ye, se lè Monsonj yo deklare li gen pou l touye 4 milyon moun depi yo ta touye yon grenn yon yon nan prizon an. Ebyen, nou pral fè w tande, nou pral fè w viv kòman lè Monsonj yo li menm li t ap pale sou kesyon sa. Yon ti chans ba w pou w tande. Sa bon san jou. Pa gen jou brakyèt pa pè vrapè. Ariel Henry, komisè gouvènman Pòtoprens la, komisè gouvènman Kwadèboukè a, minis la, DG lapolis la. Mesye m okouran. M gon gwo otorite t sot rele m la, nèg y ap fè kominyezon pou yo tiye yon nan prizon an. Nèg yo ap fè gwo kominezon pou yo tire non yon nan prizon an. Mesye map di nou sa klè. Si nou pa ka touye, si nou pa ka kraze baz la, nou pa ka kraze tout alye m genyen yo, nou pa ka tire yon. Pase yon gentan nan men nou. E manje misye pa manje pase misye tèlman pè, manman misye ap kriye a goch a dwat tout moun misye gentan pè. M pa gen pwoblèm pou nou tiye misye. Men lè nou fin tiye misye map tiye pi prè ke 4 milyon moun. Pa gen afè map soti pou m ti yon grenn moun chak jou map ti yon moun depi bal, zam rejiste, manchèt rejiste tout bagay ki gen rapò a tiye moun rejiste e konsa map tiye moun. Afè bagay m tande nap pale de max Sony jounalis yo m pa konn bagay de Marc Sony. Marc Sony son gran nèg li ye. Marc Sony yon milyonè li ye. Marc Sony gen kòb li lal bwè sendomeng. Pagen nou menm nou pa nan afè a Marc Sony. Nou pa al sendomeng Marc Sony pral pran plezi l. Nou menm nou frape. Nou plenn nan. M ta anose plenn nan depi nou pa kite bit bwaye an repo. Map frape, map frape. Chak lè lapolis frape bit braye e konsa map frape. Mesye ti mesye yo deyò yo te ye e lakay yo yo tounen. Pa bilye lè Pelebren te soti e Jovenel Moïse ki te fòme kò gang G9 li a ki te fè masak. Lasalin, ki te fè masak Bèlè, ki te fè masak Bitbwaye, ki te fè masak avèk kòmandan Bled. Matin Moyiz, kòmandan Bled t ap kondi machin pou li e nèg sa yo te ranfòse chen mechan ki vin fè masak la. Men se jounalis yo nou bilye. Lè pèp la leve dèyè Jovenel a manifestasyon, chen mechan pa dakò manifestasyon an kwa dèmisyon, se pè lebren ki te tire, ki te koz manifestasyon an pase, ki te fè masak sou pè lebren ki te koz. Nan plenn nan. Lè chen an pat ka fè nou pase, se pèlebrin te repouse chen an ki te fè manifestasyon an pase. Chak fwa e konsa, chak fwa e konsa. Se poutèt sa, yo twouve pèlebrin twò raz. Ki fè nèg yo ansasinen moun nan Bitbwaye nan Kwadèmisyon, yo te bache an zòn nan. Ariel Henry, sa t fè nou dou sa e paske lè aksyon an te pase, ou pa t la. DG a, lè aksyon an pase ou pa t la, kounye a ou ki la. Pa gen pwoblèm pou lapolis vire nan zòn nan. May pwoblèm pou lapolis vin bit bwa fòl kanpe nan mitan poul met lapè jouskase pou pèp la retounen lakay li men depi lapolis vini wap met chyen anndan cha wap met tout lòt nèg yo anndan cha wap tire sou nèg pa nou yo wap ba nèg pa nou yo gaz Ou pa janm atake lòt bò nèg pa chen yo? Mesye m di nou sa, depi lapolis antre bit bwa e ankò e sou nèg mwen yo ap tire m pa gen pwoblèm pou lapolis antre bit bwa e wap kanpe nan mitan m pa gen pwoblèm pou lapè fèt m pa gen pwoblèm depi se sou nèg pa m yo wap tire sèlman tout alye yo tout tèt baz mwen yo depi lapolis antre nan bit bwa e Depi se tèt baz ki gen apatyen. Depi se bagay ki gen apatyen a leta, n ap fèmen tout. N ap boule tout, n ap fèmen tout. Ou konprann? N ap fè masak sou yo. Mesye m tande n ap fè gwo kominezon pou nou tiye yon, mare pwoblèm pou nou tiye yon, sèl yon nan men nou tiye yon. Nan men tiye yon. Kay lach li ye. Bann masisi. Sèl yon nan men nou tiye yon. Yon pral gen 8 an prizon 4 mwa pou l genyen pou l gen 8 an prizon lè 400 mawozo fonde an 2018 yon pa konnen anyen nan 400 mawozo bon yon yon okontrè kap rele non kap di mesye lè l te la e sosyal li te konn fè pa gen bagay sa l pat konn fè bagay sa yo nan baz li jounen jodi a e nou menm ki antre a bagay sa a nou jou kounye a si nou antre ladan l e lapolis kote nou e la yon yon pa ka di non e nou granmoun nou chèf prèl non yon pa ka jere tèt nou pou nou yon pa ka jere vi nou pou nou. Yo ka pale avè nou nou jis tande l pase li te la. Nou wè e bagay sosyal li tap regle. Yon nèg ki fèt tou byen manman n etazini, papa l etazini tout fanmi n etazini wi. Yon nèg ki leve tou byen l ye wi. Ou konprann? Yon pral lekòl e sou machin li lal lekòl wi mesye. Potko menm gen bagay bandi nan zòn nan non. Sof ke nan bagay politik. Men se sa k fè m rayi nèg politik wi mesye. Renel Senatus te vle pou Yonyon mache avè l. Li pa vle mache avè Senatus paske Senatus son malfra. E poutèt sa, Abraram fè konminyezon, e zanmi yon yo li fè konminyezon, l arete yon yo. Yo kenbe yon yo nan prizon, poukisa? Yon yo pa gen dosye non. Yon yo pa fè zak non. Yon yo pa konn fè kidnapin non, mesye. E mwit rwa latè wi. E poutèt sa, yo di yon yo leve tou byen. Yon gwo otorite rele m la di y ap fè konminyezon pou yo tiye yon yo nan prizon an. Si enfòmasyon an e nan lari a lage m paka pran nan lejè mesye. Gwo kominyezon k fèt la. Sak fè m paka pran sa lejè. Gon vòz kap sikile yo tande yo yon mouri, yo yon lopital san fontyè, yo yon pran plizyè bal, yo yon nan lari, yo yon pa nan lari, yo yon nan prizon. Kòman l pran bal sa? Nèg la anndan selil li pran bal. Tout moun kap kap voye vòz, yon pran bal, yon yap fè tèt cho m di yon, yon an pa gen anyen yon la, bon yon nan prizon. E kounye an yon otorite rele m. Si nèg yo gen pou tiye l, yo poko tiye l e sa m di yo si a. Si Ariel Henry gen pou tiyel yo po tiyel Si Frantz Elbe gen pou tiyel yo poko tiyel Si komisè gen gouvènman an gen poul touyel li poko touyel Si minit jistis la gen poul touyel li poko touyel Si DAP a gen poul touyel li poko touyel Ou konprann Si dyektè lapolis sa gen poul touyel li poko touyel Men pandan map pale avè nou la m fè tout moun an konfesyon la Lapolis, Tout moun ki kite zòn nan ka al kouche klè si n devan bi m lan. Si n bezwen retounen lakay nou koumanse fè revolisyon de lapolis pou nou tounen lakay nou. Tout moun ap ret an silans lakay nou. Mwen m pa an afa lapolis mesye. Lapolis bezwen lapè. Pase pa yon leta wi mesye. Kouman chèf fè di l ap sipòte leta? Yon nèg a zam ilegal lap sipòte leta kijan? Chen gen lontan leta ap sipòtel mesye Martine Moise ap sipòte chen an Ariel Henry wap sipòte chen mechan Frantz Elbe wap sipòte chen mechan Gade konsa bagay la ye mesye Depi lapolis antre big bwaye e e e e dan bouda nèg mwen yo antre e bal ak gaz. yap sipòte yap tire sou nèg mwen yo depi e bagay ki revyen ale tan map boule tout tout chèf baz yo nèt tout alyem yo an jeneralman kòm m se baron plèn nan mo dòd la pase depi lapolis antre bit bwaye map boule tout bagay leta tout bagay ki apatyen a leta map boule tout. Mesye nou yon nan men nou pou l tiye. Yon nan men nou pou nou tiye. M kite l nan men nou. Kòm nan fè kominezon pou nou tiye yon yon otorite rele m gwo gwo reyinyon ki fèt pou yo tiye yon. Manman yon yon. Papa yon yon mare yon nan pi sere. Fanmi yon yon mare yon nan pi sere. E la mò se jou la l poko mouri. Pou nou tiye yo, fò nou tiye, fò nou kraze kaz 400 mawozo, fò nou, fò nou kraze tout alye yo. Fò nou tiye tout alye yo. Mesye pa bilye, lè nou tiye misye, m pa gen pwoblèm pou nou tiye misye. Ou wè nou menm, lè m leve, chak jou, m ap tiye 4 milyon moun pou nou mesye. M ap tiye 4 mil moun pou nou, 4 milyon moun pou nou. M ap, m ap antre anndan faktori, anndan kamyonèt. Anndan legliz elèv lekòl map tiye tout pou nou mesye map gade pou mwen yon sèl grenn yon yon nou mèt nou mèt touyel mwen m garanti nou sa nap jwenn dèyèl pou moun pa mouri nan peyi a fòk pa gen bal fòk pa gen zam fòk pa gen manchèt fòk pa gen kouto fòk pa gen baton fòk pa gen wòch tout nèg ki nan prizon yo gen gwo kominezon ki fèt nan prizon yo yon aranjew. Gen gwo konminezon t fèt. M pa kwè mesye, nèg la nan men leta yo sou kont la jistis pou konplo ap fèt pou yo tiyel. Yeah! Pase otorite a dim se konfime. M di bon, m pa ka pran sa lejè mesye. Nèg yo gen pou yo tiye yon. E yo ka pran poz yo vin fè fouy. Yo yo vide poud sou ou. Nèg yo ka ba w prazon nan manje. Nèg yo ka met prazon nan dlo w. Nèg yo ka ba w piki. Ou konprann? Paske mwen menm yon mkitan pa mèt espra sou ou. Ou mèt mouri, ale kote ou prale a, ke nanm ou al repoze anpè, fomi a pot nouvèl ba ou. Tout etan nou la, chak jou nap tiye moun sou konsyans yo. Ou mèt ale kote ou ye a, ke nanm ou repoze anpè, chak jou nap tiye moun. Paske yo gentan konnen, kiyès ki nou menm, kiyès ki lamò sanjou, kiyès ki 400 mawozo. Ou konprann? Yo gentan konnen kiyès ki nou menm. Nèg yo al fè kominyezon ke yon otorite a rele m li di m nèg yo fè kominyezon pou yo al tiye yon moun. M di ou kwè pandan nèg la nan men leta pou yo ta tiye l? Li di m e konfime. Anben mesye! Kòm se yon nan men nou, nou vle bat chen antann mèt li. Pwobabman chak jou map ba nou 4 mil mò nan mounda nou. E nou konnen mwen t la mò san jou a. Nou mwen ta fon kay 50 etaj nan jwenn 100 pou nou bat manti a. Nou konnen mwen mesye. Nou konnen mwen. Bon, yon yon pito kap di lèl te la e sosyal li te konn fè kòman kòman kòman kòman kòman. Li lote la. Humm. Mwen pa la kounya. Se la mò san jou di se li dat. Koman mesye. Anbe kom nou vle we. Kote syel ap pase pou te. Kote te ap pase pou syel. On nou we mesye. On nou we. Nou met bat chen an epi tan met li. Bal moutre nou ki eski baron.